Si m ta koupe grip la depi an lagan. Bon fò m di nou ke gen anpil dosye nou pral pale nan emisyon sa la. Anpil dosye nan la repiblik. Maten an mwen te moutre nou yon videyo kote ke yo ap boule 2 nèg. 2 nèg yo di ki al vòlè moto. Nou pa la. Nou gen tan bliye moun sa yo. Ebyen genyen yon lòt dosye la o nivo de Kanaran. Men ekoute la personne qui m'a envoyé les deux photos et une vidéo. Fò m di w ke li pa presize nan ki zòn nan Kanaran, paske Kanaran anpil, gen Kanaran 50, Kanaran 90, men sa pase toudmenm nan Kanaran. Se 3 nèg yo kenbe nan vòlè kabrit. Ebyen nèg yo al vòlè kabrit e move chans pou yo, jou sa a lanmò t ap fè apèl. Nèg yo reponn prezan. Ebyen moun nan zòn nan tou kenbe moun sa yo, yo touye yo epi yo mete kawotchou sou yo. Gon mòd operatwa wi kounya. Pa bò kote popilasyon an se mete kawotchou epi mete dife sou vòlè. Men, hay, lè m ap gade videyo a kè m fè m mal pou m wè se pou kabrit nèg sa yo al pèdi lavi yo. Zak moun yo poze a se yon zak ki grav anpil. Ou touye 3 moun ou boule yo poutèt yo vòlè kabrit. Men, tande byen! Ou pa konn depi kilè y ap vòlè? Ou pa konn depi kilè y ap fè ti malere malerèz yo pase mizè? Nou pa bat bravo pou sa k pase a men ekoute moun yo konn gen ti bèt yo andeyò a pa bliye lè yo gen ti kabrit yo ti bèf yo se sou zannimo sa yo tout ekonomi moun yo repoze donk lè w al fè yon bagay konsa M ta kapab di w dekapitalize an kèlke sòt moun sa. Se kòmsi se kidnape yo kidnape l. Donk pran ti bèf moun yo, pran ti kabrit yo, sa gen yon retou. E retou la jounen jodi a, ou pa la ankò. Lavi pi enpòtan ke tout bagay. Gen siye machin. Genyen vann dlo. Genyen vann pistach. Dènyeman m rankontre yon jenn gason ki avèk yon bokit nan men l. Kisa l ap vann? L ap vann ji. Tankou fanm. E l di m li gen madanm ak pitit pou l okipe. Jounen jodi a la. Lè w on ayisyen, mare figi l, l ap fè yon seri de ti aktivite, sa s on moun blende. Jenn gason ou wè k pran lari, k ap ponmennen yon ti bagay k ap vann, li se yon moun blende. Men w wè nèg ki pa pran nan bal, nèg k ap fè move zak yo, yo pa blende non, yo se de move je. Konprann byen wi! Donk ou imajine w, gen on zòn m sonje, se nan depatman Latibonit, on bon maten moun yo nan konfli konsa, lè w gade wè nèg la antre mezanmi l touye chwal, li touye bèf, Abitè yo lage 2 bra balanse. Donk se konsa, m ta kapab di, sitwayen sa yo pèdi lavi yo. W ap gade pou wè gen mesye, m gen enpresyon yo tou vivan, yo met kawotchou a sou yo. W ap gade wè 4 kawotchou pou 3 nèg. Dife limen, epi sa w tande a la lò bèy pete. Anpil krim nan peyi Dayiti. Nèg ap vòlè, nèg ap touye moun, popilasyon ap pran vòlè kabrit, mete kawotchou sou yo, y ap pran vòlè moto, mete kawotchou sou yo. Tèt chaje. Bon! E gen bagay Matisan. Matisan, tanzantan gon lòbèy ki pete. Yèswa, te gen anpil bal ki t ap tire nan Matisan. Nou sonje m te pale nou de dosye sa deja kote ke nèg Krisla yo vle pran kat la nan men Izo. Men gon bagay, dapre ankèt m mennen gon zafè gaz pwopàn. Chak fwa gaz pwopàn nan debake, gen yon gwoup ki jwenn lajan. E nèg nan kat yo nou konnen se Izo ki la a. Donk. Se a nèg sa yo oblije fè dil. Bagay sa a leve plim sou do nèg krisla yo e nèg yo pote boure tanzantan yo bezwen deloje nèg izo yo. Men pou deloje nèg izo yo m te eksplike nou sa deja nèg yo fouye yon gwo tou nan kòman lopital sa rele san fwontyè epi yo kave kò yo tou nan palmera a. yap voye bal. Epi sa w tande a la a, nèg izo yo menm yap reponn. Epi zòn nan an difikilte. Bon, antouka mesye, batay sa li menm lap rapousiv pandan nèg yo ap batay frè m. Izo ap monte videyo wi souple. Ebyen yè aprè midi fò n di ke Izo bloke kòmansman Matisan an pou rive bò Vilaj. Izo moute sou bèl machin li. Epi gen anviwon yon kenzèn machin ki nan lari a, sa w tande anpil sòlda, anpil sòlda devan, nèg yo ap pete bal, nèg yo ap fè chemen epi video menm ap filme. Tèt chaje. Nou konnen mizik Izo te fè a, kòman mizik sa rele ankò, desann, e pa desann cha non, met pye w atè! Met pye w atè a sa vle di, e mande l mande nèg ki nan cha yo mete pye yo atè wi. Bon, nou menm nou pa pou gè. M pa kwè nèg yo vle antre nan lojik batay ankò. Mete pye w atè a petèt na fè sa an janvye menm si izo pwovoke nou paske se desanm ki pral rive. Fò pèp la ka enjoy li. Ann kite popilasyon an enjoy li apre sa an janvye si nap rekòmanse batay la mesye na rekòmanse batay non lapolis si lapolis vle trake bandi la fè sa men pou lenstan ebyen fò yo kapab fon bagay. Avan m kontinye emisyon sila a map felisite. Youn nan repòtè RL Prod ki li menm toujou nan lari a fè yon seri de repòtaj. Nou te fè yon repòtaj sou Petyonvil. Kèlke jou aprè, sou kesyon fatra a, ou wè sa k fèt. Nou kòmanse ap vann ou kòman anba lavil ye. M panse ke fòk gen travay ki fèt. Ou wè gen yon seri de jenn gason la, se yo menm k ap met men anba lavil la pou kapab jere zòn nan. Men ekoute, Ariel Henry, nou konnen li se minis kilti. Sa vle di l pran lakilti. Donk Ariel Henry gentan vize kanaval. Ariel Henry pral gagote lajan kanaval. Ou konprann? Donk Ariel pandan w ap panse a kanaval la, si pral gen kanaval. Men ann panse pou desanm nan pito. Gon w seri de zòn ki sal. Lapolis gen dwa pa ka rive. Gouvènman an gen dwa pa ka rive. Men tanpri souple fon jan. Li mèt se bandi yo ki jwenn lajan sa a, y a fè yon seri de ti travay. Popilasyon a gen yon ti lajan nan pòch li an retour. Depi pran Pòtay Leyogàn jouk rive Aviyasyon, rive nan Site Solèy, rive bò Asyeri, pran Matisan, Ti Bwa Gran Ravin, Vilaj, tout kote nan peyi Dayiti, pou gen yon aktivite, mezanmi, moun yo ta gen yon ti kach nan men yo. Aparaman. Gen de twa nèg la k ta bon ti keps kleren. Ou konprann? Menm lè yo pa ka bre wonm. Men yo ta bon ti keps kleren paske se desanm li ye. Se desanm ki pral vini. Brèf, e pandan n di e desanm ki pral vini an, gon pakèt malfektè, move lawon. Nèg sa ap chache nan lari a wi. Veye zo nou wi. Nou menm k ap mache nan lari an. Kòmsi genyen gwo chèf de gang, men ye gen ti vòlè tou. Ti vòlè a zam. Paske gen nèg ki gen zam pou y al fè move zafè. Fò n di ke Jounen jodi a la a, gon tantativ òldòp lapolis dejwe, aparaman se nan zòn Kapayisyen. M pral ba nou detay wi. Gen anviwon 6 a 8 nèg wi, nèg yo antre nan yon machin epi nèg yo al fè yon kou nan yon bank nan Kapayisyen. Ravisè antre nan Unibank, ri 18 a, y al fè òldòp. Lapolis mare sa k te deyò yo, lòt yo andedan. Lapolis ansèkle tout zòn nan, yo pa ka sòti. Se sa k pase nan Okap. Bon aparaman depi yo pa ka sòti sa vle di y ap pran yo kanmenm. Mwen gen foto men kòm mwen toujou di non mwen pap poste foto. Men depi gen videyo gen zam tou wi. Plizyè sitwayen gen zam, gen anpil lòt bagay. Gen yon tonton gwo vant paske jiskaprezan nèg sa yo se prezime volè. Men pou videyo a. Nap pèmèt ou enjoy li. Alò n pa konnen kiyès ki fè videyo a, paske si n te konn moun nan oubyen chèn nan nou tap bal kredi pou n di men tèl moun ki fè videyo sila a. Men ekoute, ou konn sak fèm ri nan videyo a? Yo arete youn nan tip yo, li menote, epi genyen yon, sa kapab di yon jounalis aparaman, epi ki parèt devan li di poukisa yo arete w bon m gen enpresyon nèg la pa tap janm di pou vòlè mesye hein bon kesyon pou vou manje ou renmen m konnen nou konn repons lan deja se ladann lajan ou gaspiye si w renmen vòlè ou ka mouri nan vòlè depi w renmen fanm frè m nan humm nan fanm lajan w ap fini ou konprann. Donk se konsa lavi a ye. Toujou gen sa n rele yon retou. E gen retou pozitif, gen retou negatif. Lè yo vèse w nan negativite a, ebyen retou la se negativite. Men lè yo vèse w nan pozitivite a, retou la p ap lòt ke pozitivite.